Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon men dosye pou nou gen yon prezime bandi yo arete la polis rekipere yon veyikil nan kad operasyon li mennen nan fyèf vitelòm. Lapolis deplwaye Lapolis eseye veyikil blende oubyen charyo Anpil moun ap fè lwanj Anpil moun ap joure moun paske nèg yo ap travay Lapolis gen bagay nan men l pou l batay. Men tande byen mesye. M ap gade m wè sitwayen sa yo arete a, èske s on bandi ou pa? M met on gwo pwen entèwogasyon. Men ekoute, daprè lapolis gen yon operasyon ki mennen, se nan dat 31 oktòb 2022 nan Pernye e nan Dume kontre gang ame ki gen nan tèt li Vitelòm. Se sa Biwo Kowòdinasyon Laprès pnh fè konnen e ki ajoute par la swit nan okazyon an ajan inite espesyalize tankou swat, utag ak sila yo ki nan inite teritoryal ki soti nan DD yo deplwaye abò yon konvwa anjen lou, veyikil blende. Si fòs lòd yo pa pwosede ak yon kout filè nan kad operasyon sila, men gen yon manm aktif. gang ame ki entèpele e yo rekipere yon machin. Kòmandan an chèf pnh la Frantz Elbé epi Ho Kòmandman an ap fè tou sa yo konnen pou kapab rive demantle gang ame yo k ap nui moun nan rejyon metwopolitèn nan e nan rès peyi an e nan sans sa a Yo mande kolaborasyon popilasyon an pou kapab rive fè travay yo. M ta swete yo pa fè presyon sou sitwayen sa a yo arete. Epi pou l ta pase ozave pou l di reyalite a jan l ye a. Paske m pa ka konprann. Pou lapolis antre nan fyèf on gang epi se on ti grenn sitwayen yo rive arete. Eske nou konprann? Donk, mwen menm se kesyon sa a m just ap poze tèt mwen e m ta swete jwenn on maksimòm eksplikasyon sou dosye sila. Paske m pa fin twò dakò ak jan bagay yo ap dewoule a. Nou prale nan zòn Kanaran sou kesyon sekirite a. Gen Zayon, yon pwisan chèf gang ki blese mòtèlman e gen yon fizi ki rekipere. La a ou kapab bat bravo. Dapre sèvis kominikasyon relasyon piblik Lapolis Nasyonal Dayiti, gen yon resant operasyon enstitisyon an mennen e ki solde pa lamò yon enpòtan chèf de gang. Mesye sa a rele Eléus Villanor alyas Ziyon. Yo konnen li kòm dezyèm chèf gang ki ap opere nan zòn Kanaran. Se yon gwo kou pou lapolis nasyonal nan demach li ki vize mete hors d'état de nuire bandi yo sou tout teritwa nasyonal la. Aktivite gang ame yo nan Kanaran, nan sòti nò kapital la reprezante yon gwo defi pou ajan enstitisyon polisyè. Toutfwa, nouvèl lanmò. nan echanj de tir, nimewo 2 gang sila a ki ap opere nan Kanaran, ebyen bay yon ti kras satisfaksyon. Mesye sa a fèt nan lane 1989. Eléus Villanord vin an dezyèm pozisyon apre chèf siprèm nan, gwo tonton chèf la Patrick alyas Patchouko ensi koni, Zion, dapre pnh te enplike nan plizyè aksyon grav. Anlèvman, sekestrasyon, asasina, detounman kamyon machandiz se anpil nan zak mesye sa a te konn fè. An mas 2022, non li te site nan asasina yon polisye Henry Mack Milans ki te afekte nan brigad lit kont vòl veyikil, dcpj, ak Toussaint Roger, yon ajan brigad siveyans Air Protégé, bsap, yon direksyon nan ministè anviwònman nan zòn Jerizalèm 8. Li te tou patisipe nan atak kont lokal radyo Zenith nan Bon Repo, daprè sa lapolis fè konnen. Tonbe nan echanj de tir avèk yon patwouy pnh, gen yon fizi 12 ki te nan men li, lapolis pran Eléus Villanord alyas Ziyon, fè pati yon gwoup bandi ki te pran inisyativ federe Tout gang ki ap opere nan zòn Kanaran ak Koray se SLES, daprè Sèvis Kominikasyon Relasyon Piblik pnh la ki reyafime nan menm okazyon an volonte enstitisyon an pou kapab kwape tout bandi. Nou prale nan departeman du Centre. 4 endividi arete pou divès rezon. Direksyon departemantal Centre Nan yon nòt li pibliye mèkredi fè konnen li apreyande nan wikenn pase a 4 endividi pou enplikasyon prezime yo nan divès zak lalwa pa aksepte. Moun sa yo nan gadavi annatandan lajistis li menm panche sou dosye yo daprè sèvis kominikasyon pnh la. Se youn nan departeman ki pa jwe antouka. Paske depi yon nèg ou pèdi pye w, ou vini nan zòn sa a, w ap jwenn ti bagay. DDC fè konnen li pwosede nan wikenn nan antre vandredi 28 ak dimanch 30 oktòb ak arestasyon 4 endividi pou enplikasyon prezime yo nan zak vòl, detansyon ilegal zam afe. Nan rapò pnh lan, li prezante moun sa yo konsa, Jodelin Pierre. Elienne, 40 an egalman nativ Sen Michel de Latalay arete pou vòlè telefòn. Gen yon gwo bandi ki tonbe nan zòn sous matla kwè misye rele tèt li Blèk, Blèk la. Misye ki tonbe nan sous matla sa a, m ta kapab di foto l rive jwenn nou e foto sa a mezanmi Chen te kòmanse ap manje bandi sa a anba raje a. Tèt chaje, misye gen gwo tatou sou kò l, gade mwen tout lestomak li, chen manje l nèt. Pati anlè a, chen te kòmanse manje l. Misye t ap bay pwoblèm, ebyen, misye tonbe, epi se konsa lavi l fini. Sa vle di, tout sa w ap fè. Ou gen pou jwenn benefis ladan l. Nou pral fè yon ti pale politik paske anpil militan toujou lage nan kò Ariel Henry. Yo estime ke fòk yo jwenn jistis yo avèk Ariel. Ariel kraze peyi a. E se nan sans sa anpil nan yo te nan simetyè Pòtoprens yè. Yo t al envoke oubyen enplore sekou bawon pou te kapab jwenn lapè. ak trankilite ak Mesye Ariel Henry. An nou swiv kèk nan yo. Pou Kanada, pou Lafrans, pou Etazini kap sipòte Ariel, Ariel kriminèl, mèt bawo nou vin poto plen. Jodi a nou mande w pase pran tout fòs lèmò, tout pase pran tout mò yo, al kase kou Ariel ba nou, al asasine Ariel menm jan l manje Jovenel la. Jistis bawo kriminel jistis nou vin mande jistis jistis kote n konnen ariel henry kote n konnen chak jou ariel henry ap masakre popilasyon an jodi a nou vin mande jistis jistis pou pèp la nou vin mande jistis pou pèp la jodi a bawo bawo kriminel men ariel Chak jou, se frè m ak sè m k ap tonbe, se pitit Sorèt la k ap tonbe. Nou pa janm wè kot pitit Boulos kidnape, kot pitit Akra kidnape, kot pitit Mens kidnape. Se pitit Sorèt la k ap kidnape. Jodi a, nou vin pote plent. Nou vin pote plent kont Ariel Henry, kont Rosmila Peti Frè ki fin detui Baz 47. Nou vin pote plent kont Rosmila Peti Frè ki vini, ki plede chak jou pi plis. Rosny la petit frè ap manje ti mesye baz 47 yo yap manje tout militan kap batay yo jodi a li nesesè poun vin pote plent jodi a li nesesè mèt bawon poun pote plent nou vin pote plent kont Ariel Henry nou vin pote plent kont Michel Martelly nou vin pote plent kont bandi legal la ki mete robinèt san ak ak kouran nan peyi a jodi a bandi legal la bandi legal la se li k mete robinèt san nan peyi a. Chak katye popilè yo, se zam y ap likide jodi a. E pou Michel Martelly vin parèt pou l di, Izo, m te ba w 30 galil, remèt mwen l. Ti Lapli, m te ba w 60 galil, remèt mwen l. Jodi a, e pou yo gen kran. Izo pa bandi, Ti Lapli pa bandi. Se Michel Martelly ki ba yo zam nan, se li k bandi. Pase lè w gade yon jèn gason k apèn gen 25 an, li pa konn konben moun li touye sou konsyans Michel Martelly. Li nesesè pou n leve, pou n kanpe, pou n di fòk Ariel mouri. Li nesesè pou n di fòk san Ariel koule. Twòp san pèp la koule. Fòk san Ariel koule. Ariel Henry fòk san l koule. Rosmila Petit Frère, André Michel, Nenel Cassy, Marjorie Michel. Jodi a poukisa se nou menm ki met robinette sa ap koule. Jodi a tout akò tounen akòkò. Nou bezwen libere peyi a. Moun ki di yo bezwen fè akò, vin pote mèt bawon plent ki akò k ap pase. Tout fanmi yo nou lage sou kont bawon. Jodi a tout fanmi k ap bay zam yo, nou lage yo bay mèt bawon kriminèl. Fòk nou lage fanmi moun sa yo sou kont bawon mèt kriminèl. Pase jodi a chak jou se nou menm k ap mouri. Fòk Ariel Henry mouri tou. Se pa ka se nou menm kap mouri. Fòk Ariel Henry mouri tou. Ariel son asasen. Ariel son kriminèl. Chak jou se nou menm yap masakre. Depi ou mande jistis pou pèp ayisyen an, yo fiziyew. Mèt Baron, jodi a ba nou jistis. Ba n jistis. Kase kou Ariel. Kase kou Osmila. Kase kou tout asasen kriminèl kap konsolide Ariel Henry yo. Ki respekte moniman nou ki se kilti nou vodou. Jodi a nou wè. Etranje yo e peyi vwazen yo, yo fè nou, yo vle fè nou jete kilti nou, vodou, pou yo ba nou alelouya, pandan y ap ba nou alelouya, y ap ba nou zam. Pandan ke y ap ba nou levanjil, y ap enplante nou ensekirite anndan peyi nou. Jodi a nou di ayibobo awochèn ago pou chak grenn ayisyen ki kanpe, ki vin jete dlo, ki vin limen balèn, ki sonje lèmò yo. Paske jodi a, nou konnen, menm se de jou, se twa jou nan ane a, mò yo gen enpòtans yo nan sosyete a. Jodi a nou konnen tout mò, tout gede yo di nou yo wè Jovenel Moise. Lè yo di nou yo wè Jovenel Moise la e Jovenel ap travay. Tout nèg ki konnen men yo tranpe nan asasina Jovenel Moise, Jovenel nan mouda nou. Jodi a nou vin jete dlo, nou vin jete kleren, nou vin limen bouji pou n di Jovenel Moise aji. Lè n di Jovenel aji, moun ki touye w, moun ki patisipe nan asasina w yo, ekip bandi legal la, Jodi a chak moun kap mande jistis pou Jovenel Moïse yo soti pou yo masakre yo. Moun ki ame tout katye popilè yo lenmò ba nou pasaj poun mache pran yo. Moun ki mache nan tout katye popilè yo, ki mete zam, ki fè n pa ka dòmi, ki pa nou pa gen lanwit nou pa gen lajounen. Jodi a li nesesè pou tout mwa yo kanpe pou yo delibere peyi a. Ba nou fòs pou nan batay ke nap mennen pou n derasinen bandi. Jodi a Reginald Boulos, Dimitri Vorb, moun sa yo se yo t mete robinette san dan peyi a. Chak jou pi plis frè n ak sè nou ap tonbe pa bal. Jodi a Ayiti pa fè bal. Bal pete pi rèd pase, bal pete pi rèd ke tout peyi nan mond lan. Jodi a nou di pèp ayisyen an leve kanpe, vin jete dlo, vin limen balèn, vin onore mò yo pou mò yo ba nou fòs. Mò Jean Jacques Dessalines, tout mò yo dwe kanpe avèk nou pou n batay, pou n delibere peyi a. Jodi a nou di nou menm. Jodi a nou konnen legliz katolik se zam yo ba nou. Olye ke yo di nou respekte lenmò, yo ba nou zam. Yo fè w di alelouya maten, midi e swa, epi apre pran ton zam. Jodi a n di pèp ayisyen leve kanpe! Pèp ayisyen li nesesè pou n pran desten nan men. Jodi a lenmò Janjak Desalin! Ayibobo pou Janjak Desalin! Batay Sèman di Bwa Kayiman, Papa Boukman pa t fèt pou granmesi. Jodi a li nesesè pou n jete dlo devan tout bouch kav yo, pou n limen balèn devan tout bouch kav, lenmò, ni bò manman, ni bò papa. Jodi a pou n rale fòs Mistik peyi a pou n delibere peyi a jodi a tout moun ki di yo fè akò akò kivèt akò bokit akò akò kò se lenmò yo ki pral pran pouvwa a se mèt bawon k pral pran pouvwa a paske pa bliye sèman di bwa kayiman pat fèt pou granmesi jodi a tout moun wè ap fè akò akò vòlè akò kivèt. Jodi a pèp la ap pote plent devan bawon. Jodi a li nesesè pou n pote plent pou Ariel Henry ki se asasen kriminèl ki nan tèt peyi a ki mete yon robinèt san ap koule. Bawon mèt bawon nou vin pote w plent pou Ariel Henry asasen kriminèl. E nou pral afiche imaj Ariel Henry nan tout devan bawon la pou mèt bawon pran sa an chaj depi semèn nan pou Ariel santi l paka rete se mouri pou l mouri sou pouvwa a. Kase kou asasen an. Nou pa kapab nan Ariel Henry asasen kriminèl tchoul oligachi a tchoul Michel Joseph Martelly. Jodi a l nesesè pou n leve pou n kanpe paske depi w mande jistis Michel Martelly voye touye w. Pa gen moun ki t ap panse si m t ap devan Baron. Men se Baron t voye rele m pou m vin fè devosyon m devan l paske m konnen mèt Baron Lacroix pral ba n lese pase pou n delibere peyi a. Ayibobo awochenago pou chak grenn Ayisyen ki kanpe ki vin jete dlo ki vin onore lèmò. Ou di konsa gen moun ki wè zonbi Jovenel Moïse e ki di l ap travay. Yo pa di w ki kote? Zonbi Jovenel nan tout peyi a. Ane pase zonbi Jovenel pa t pran lari men jodi a. Depi yè zonbi Jovenel nan tout peyi a. Pase Jovenel panse l t ap jwenn jistis, lè l gade l wè tout asasen kriminèl ki touye l yo se yo t o pouvwa. Anben l pran lari. Zonbi Jovenel nan lari. Zonbi Jovenel gaye nan tout peyi a. Zonbi Jovenel pase nan tout simityè. Li pase pran tout lòt fòs lèmò yo pou l chache jistis li pou kont li. Ayibobo pou Martine Moïse. Awochenago pou Martine Moïse ki konn konsekans mistik la ki mete Jovenel deyò jodi a pou l chache jistis li pou kont li. Men, antretan, Nou tande yon voice Badio voye la, li jan l pale se kòmsi li pa konn anyen nan asasina Jovenel la. Jodi a, lè w pwan asasen s on rena. Ariel Henry èske l pa premye otè asasina de Jovenel Moïse epa li k nan tèt primati? De no jou Ariel p ap dirije w kòm premye moun ki voye asasine Jovenel Moïse. Jodi a epa yon asasen se p on kriminèl ki nan tèt primati. Li nesesè jodi a. Pou n fè espedisyon dèyè Ariel. Li nesesè pou n vin espedye mò yo dèyè Ariel. Pou n espedye tout mò bò manman nou, mò bò papa nou. Al kase kou Ariel ak tout akolik li yo pou Ayiti delibere. Nou p ap kite yon asasen kriminèl tankou Ariel kontinye ap masakre nou, kontinye ap mete dlo nan zye nou, kontinye ap met dòmi nan zye nou. Li nesesè pou n mache pran Ariel, espredye mò yo dèyè Ariel pou n delibere peyi a. Mwen di yon pil bagay la paske nòmalman antanke lidèchip, antanke pastè pou preche fidèl yo de Gede, de Lwa, de Ginen fò w vin gade yo, fò w tande yo epi la apre lè w sou chè a pou w preche yo. Si yon pastè, yon lidèchip, li pa vin gade bagay sa yo lal preche fidèl yo, lap bay manti. Paske menm lè gen Sentespri Bondye, men menm jan ou gen dwa leve ak tout konesans men fò al lekòl pou pwofesè a moutre w di a, 1, 2, 4, 5, 6, sa vle di ke nan apre ou menm wal travay lakay ou. Anben se sa m fè la. Mwen vin gade, e vin apre, lè m sou chè a, m preche fidèl yo, pou m di men sa k gede a, men sa k wa. Men si m pa vin gade, m p ap ka preche yo. E nòmalman ankò, mwen vin la pou m di Ariel se zonbi l m ap chache pami mò a. M poko wè zonbi Ariel pami mò yo. Men m konnen Ariel Henry pa rete jou ankò pou l mouri paske yon asasen pa ka viv nan peyi a konsa. E nenpòt lè Ariel Henry mouri, Pwofèt Bèj ap leve zonbi a paske zonbi a piti nan peyi Dayiti. Kòman tankou pwofèt, kòman w pral fè leve zonbi Ariel Henry? Si pwofèt la chase demon, pwofèt la li kouri dèyè baka, se pa ti zonbi Ariel Henry pa ta leve. Kisa Ariel Henry vo? Anyen. Yon enkapab, yon ilitre, yon motherfucking yon asasen. Depi Ariel Henry mouri pou 1 anvan l antere m ap leve zonbi l. Tout kote l te fè san pèp la vèse, m ap fout li yon pil chouflèt, yon pil kalòt pou l di men l ap pase. Nou tire yo. Twòp jèn gason ki di yo pa kapab fè yon jwenn travay, fòk gen edikasyon, nou pran yo antanke lapolis ki sèvi yo pwoteje, n al boule yo taba. Sa vle di tout zonbi sa yo ap tann nèg sa yo. Paske pi gwo lisifè nan peyi a se gouvènman kowonpi sa. Se sistèm kowonpi sa. E sa fè nou di ke m ap chache tout vakabon sa yo la m bare yo. Men m konnen nan jou a veni tout ap vin la E zonbi nèg sa ap vin nan men pwofèt bèje paske ayiti bezwen de asasen sa yo poun mete kanpe chak peyi ki bat poul bat poul kraze peyi dayiti poun fè asasen sa yo ede peyi a soti nan sal ye. Èske w pa panse ougan ki nan sinik sa a ka fè w pran lwa, waka sonde w? E mwen k pou fè w pran lwa paske m son fòs dè fòs e m gen dwa vin la m di pa gen espri k ap desann pa gen espri k ap desann men non tande sa m ap di a m fini sa m di a. Men akoz mwen menm m pa vini pou m atake pèsòn, tout moun ap fè travay yo, a men mwen fè l. Men Kisa atake w? Y ap mouri. Kèlkeswa nèg ki atake m nan y ap mouri. Jodi a nou se nou nan dezyèm jou fèt Gede, se kòman w wè fèt la ane sa pa rapò avèk ane pase yo? Bon, ane sa a nou pa wè fèt la byen paske pa bliye nou nan pwoblèm kriz peyi a, nou nan pwoblèm pa ka mache, nou nan pwoblèm ensekirite, moun yo pa ka viv byen. Kidnapin a goch, kidnapin a dwat, moun yo gen pwoblèm, sa vle di jan pou moun yo ta vini yo pa vini, e gon pil moun ki konn gen lwa, ki konn gen gede, jodi a yo pa gen lwa, yo pa gen gede ki pran yo akoz de peyi ensekirite sa. E sa fè ke jodi a fèt la fèt kanmenm avèk de twa manbo, de twa ougan, de twa moun ki kwè nan sa y ap fè a, men jan fèt la te konn fèt la l pa fèt paske la konn nonbre a pèsòn, la konn nonbre a moun, la konn ap pran moun, la ap fè tout bagay. Men nou konnen ke lè sistèm konpi sa, Ariel Henry fin mouri, peyi a ap reprann jan pou l pran. Men si w pa gen fidèl ou ki la nan gran simitye a la? Depi m la tout fidèl yo la. An fidèl yo la? Depi m la tout fidèl yo la. Men èske pa gen nan fidèl yo ki gen gede k ap pran piman la? Pa gen gede paske nou se fòs dè fòs. Nou se son dè fòs dè fòs. Sa vle di, wè la, e mwen k ap pwoteje tout espri k la dèt. Paske e mwen t ka pase espri lòt chita l dwe chita, kouche l dwe kouche, dòmi l dwe dòmi. E sa fè m di Ariel Henry, mwen p ap di sa ankò. Depi Ariel Henry mouri pou fè plèj ap leve zonbi a. E map leve zonbi a, map bat zonbi a, map kale zonbi a, e map fè zonbi a mache di men lap pase, e map di Ariel Henry mwen menm zonbi l deja nan pla menm. Li poko mouri non, li deja nan pla menm. Paske Ariel Henry antanke asasen kriminèl, mwen nan bounda Ariel jisko bou. Se sa fè map chache l pami mò yo la m pa wè l. A men Ariel Henry m pa wè w pami mò yo, men ou nan pami vivan yo, men m konnen. Se segond, se jou wap konte pou mouri paske ou fè twòp krim nan peyi a, ou fè twòp asasen, ou fè twòp asasinay, ou fè ou tiye twòp jèn gason, jèn fi poutèt yap manifeste paske lavi a chè. Ok mèsi e ou fèt bèl figi. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pu aprè kès kon di a la pwochèn.